Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. E nan nouvèl emisyon sila a, nou pral gen detay, pral gen enfòmasyon, men osi le klash! Ou te konseye Jovenel, Misye di mèt Renòl Jòj konsa, Ekoute, kant on è avoka, sa pa vle di ke ou abolotcho pou sa. Ou pa si, ou pa la, ou agòch, ou adwat, ou te nan Jovnèl, kounye a ou vire kont Jovnèl, men kounye a w'ap defann moun ki mele nan asasina Jovnèl Moyiz, men kèske sa vle di? E sa, m ta kapab di se yon bagay ki pike o vif ògèy mèt Renòl Jòj ki li menm oblije mande avoka sa a idantifye l. Montre kat avoka w! Montre kat avoka w! Montre si w pa nan tèt ou a! Nan kad emisyon Oh my God! Ebyen ekoute, fòk nou di ke odisyon Jean Laguel Civil pa rive fèt yon lòt fwa akoz pwoblèm elektrisite. Men ekoute, seli ki defan Mesye Civil, son non se Renol Georges, ebyen li menm li tyen mòdikis ke kliyan li an ap jwenn jistis. Poukisa yo arete Jean Laguel Civil? Se paske. Yo estime ke etan ke kòdonatè sekirite palè nasyonal alepòk Jovenel Moise prezidan ebyen si gen yon asasinay ki fèt se ke gon pawòl kanmenm ki te pale nan zòrèy Jean Laguel Civil. E ou wè tout moun ki ap defann kòz Jovenel Moise jounen jodi a la yo di w ke le prezidan a ete livre. Yo pa menm di w orè ete livre. Le prezidan a ete livre. Sètadi moun ki nan. Bòd sekirite palè nasyonal yo okouran de koze sila a. Anpil pwòch Jovenel Moïse yo okouran de koze sila a. Ebyen fòn di ke jan lagel sivil pami tout moun yo arete yo se li menm nou plis wè paske genyen anviron gen yon premyè odisyon ki te fèt se te petèt bonjou la fami paske nan kad premyè odisyon sila a se te petèt yon prezantasyon de pèsonalite a. Answit lòt odisyon yo ebyen yo ta pral pase nan bagay serye. Men ekoute, fot de elektrisite, odisyon sa yo pa rive fèt. Epi yè ankò, ebyen te gen yon tantativ ou te kapab tande Jean Laguel Civil, menm pwoblèm yo repete. An nou swiv kòman sa te ye, epi aprè n ap vini avèk deklarasyon mèt Reynold Georges ki li menm kwè l ap batay pou l mete kliyan li an deyò kanmenm. Bann gwo nèg yo kisa a fè yo? Yo ap eseye mete l sou do kliyan m nan, men le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Bagay la ap vire kont yo kanmenm, yo mèt tann, yo mèt chita tann bagay la ap vire kont yo. Trè trè trè trè trè byen, nou pa nan manti, nou pa nan blòf. Jan m te di nou an, donk ke yo degaje yo, yo jwenn lòt moun ki te ansanm avè yo lè Badjo ye kou. Paske Badjo a li menm, yo met men sou li la, l ap chante tankou yon pipirit. Gen nèg menm si yo te de yo nik met men sou Badjo gade non, sa Lanaj ap vin konn sou waf la la. Se kliyan m nan ki fè bare nèg yo fè kòmanse arete nèg yo kòman pou l ta nan bagay avè yo lè fini pou l ta arete yo ankò hein yo di ke yo te ba l kòb pou l separe bay ajan ajan k ap siveye ka prezidan an kliyan m nan pa gen kontak avèk ajan se yon wòl administratif ke l genyen ni ajan yo tou pa gen dwa ale nan biwo. Kowòdonatè a. Donk, menm kote a, prezidan te eseye rele l, li pa, apèl la pèdi a, li rele prezidan l, li jwenn li, prezidan l di l li an danje, li fè tout sa l te gen pou l te fè. E jij la pral verifye tout bagay sa yo. Li gen tan rele Dimitri, li gen tan rele Amazan, li gen tan rele Leyand, li rele Bekè, li gen tan rele tout moun, baran anwo, baran anba. Li rive sou lè lye, se lè sa l aprann ke prezidan mouri. Donk, m ap di yon bagay byen, se sèl si w te nan yon konplo ou ka konn sa k te nan tèt yon moun. Èske m ka konn sa w pral fè pita? Ki moun la m pa kapab. Donk, nou menm nou di klèman, jij la, pou mwen menm, pa gen okenn enkyetid ni li pa gen okenn dout nan tèt li ke kliyan m nan pa enplike ni de prè, ni de lwen e menm de trè trè lwen. Gen lòt odisyon ki pwograme, gen lòt etap ki gen pou franchi, Mèt Jòj? Bon! Pou kliyan m nan, m panse ke. Jij la fini avèl m panse sa m gentan bay rekèt mwen an men leve du mandat de depo m bal on lòt rekèt ankò sou afè Badio a m tap pale avè nou an ok epi m ka gen lòt rekèt ankò map ba li paske m konn kouman yo fè travay la map fèl donk m remèsye nou tout deske jodia nou vini an pi gran nonb. Epi lè ou fini pral fè rès travay la. Ou te gen lòt avoka k asiste w mèt Joj? Bon te gen 2 lòt jenòm efektivman ki zanmi Jan Laglèn Sivil li te di mwen men se je suis lavoka prensipal e mwen menm m renmen travay pou kò m si m ap pran moun m pran pitit fi m nan nou konnen sa e lè n pa jwe. Donk, si gen lòt bagay pi devan, n ap wè Sara debake la. Ou optimis pou liberasyon kliyan an, Mèt Jòj? Trè. Trè trè trè trè trè. E moun ki fè sa yo tou, bon, fò m ta pale avè yo apre. M gen ti pawòl sikre pou m pale avè yo. Pase nou pral wè klè nan dosye a wi. Nou pral wè trè klè nan dosye a, m pwomèt nou. Pase gen gwo evènman k pral fèt. Ebyen ekoute la fami se sa. Wè se sa. Men m panse ke sa ki plis enteresan a travè sèt petite emisyon ben se le clash entre Mèt Renold Georges e pi lòt avoka sila ki estime ke ebyen Renold Georges viktim de sa n ta kapab rele etik pwofesyonèl.